Map fè lemond konnen tout moun nan plèn yo konnen ret lakay non pa soti ret lakay non pa soti m fèmen peyi a pou kèt jou ou wè sam diw la peyi a fèmen pou kèt jou peyi a fèmen pou kèt moman pase komisè Ogé. Sanble konn fè masisi. Mwen menm la monchè jou m poko fè masisi nan vi m. Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon tout bagay anfòm panse ebyen nap eseye tchenbe move nouvèl pou peyi dayiti lanmò sanjou fè gwo deklarasyon kòm lè jan ou labitid de dir men ekoute jist avan de kominike sè zenfo yon gwo bigòp pa stanley stanley ki joure maten an plenyen paske mba janm salyel ebyen stanley li afiche arogans li. Pa gen manti nan sa. Paske le fèt menm ke li di ke komisè Ogé se ta yon masisi, ekskize mwa lekspresyon, ebyen eh la li pare trè arogan. Men, fòm di nou byen ke komisè Ogé sa, si misye fè ansòt ke nè yo ta gen antèn sou li, yo gen kontwòl li, Ebyen, li voye mesaj sa a ba nou paske se yon kado kanmenm. Se yon kado. Paske l te gen dwa pral bay mò epi l pa fè ankenn anons. Men pwiske Lanmò 100 jou fè anons sa a pou di ke li pral pase alaksyon, li pral bloke peyi a, li pral touye moun, ebyen nou menm, fèt atansyon. Lanmò 100 jou a pale. pandan 5 minit e 19 segond. Deklarasyon sa m ta kapab di se yon deklarasyon ki donn fwa dan le do. Paske jounen jodi a la, pèp la t ap eseye sòti tèt li timidman nan blòk kwadèboukè a, ebyen, lanmò san jou di pa gen bagay konsa. Donk, li voye mesaj ba nou, ebyen nou menm, fòk nou kapte mesaj la. Poukou wè l ye la, se. un maximum de prekosyon paske lanmò san jou va pase a laksyon. Yè le mond m salye nou. Lamò san jou pa gen jou. Brakiyèt pa pè frape a. E Map fè le mond konnen tout moun nan plèn yo konnen ret lakay non pa soti. Ret lakay non pa soti. M fèmen peyi a pou kèt jou. Ou wè sa m di w la peyi a fèmen pou kèt jou, peyi a fèmen pou kèt moman. Pase komisè Ogé sanble konn fè masisi. Mwen menm la Monsonjou m poko fè masisi nan vi m. Komisè Ogé e ap pran bandi met nan cha, e ap pran bandi met nan cha, fon pakèt makak. fon pakèt semagri, e nou konn kote pou nou vini. Nou konn kote pou nou vin atake, nou pa janm vin atake mesye. Kote pou nou vini an nou pa janm vini. Se rive nan mache, tiye malere, tiye malerèz, boule moto malere, boule moto malerèz, di n ap batay, n ap fè peyi. Nou konn tout kote pou nou vini, nou pa ka met zago non. Ou wè sa m di w la, peyi a bloke. Ti machann mwen yo, ret lakay nou. Pa frekante Kwadèboukè. Pou mwen pa frekante wout nasyonal la, pa frekante plèn nan kras. Tout moun lakay nou. Peyi a sans inik. Epi mwen menm m pral pa lalwa nan tèt Ogé mwen menm. M pral fè Ogé konn kiyès m ye. Alò tout sa m jwenn nan lari a, se grenn pa m. Tout sa m jwenn nan lari a e grenn pa m. M jwenn machin nan nan lari a e grenn pa m. M jwenn moto a nan lari a e grenn pa m. Kite lari a pou mwen a nèg sa yo. Ou mèt kite lari a pou mwen a nèg sa yo. Al moutre nèg sa yo de fra de konbe l fè. E m gentan fout yon pil mò la wi. M gentan fout yon pil mò. Y ap di m sa y ap fè. E m pa vle nou lè nou kite bourik la n ap bat sak pay la. Nou konn kote pou nou vini. Fon antre non. Fon pou lòp non. Ou konprann? Fon antre, fon pou lòp. E pou nou fou antre fon pou lòk. E tiye malere, tiye malerèz, boule malere, boule malerèz, boule vye moto. Moun kap defann de gouden nan la ri a. E nou konn kote, nou konn kote sous mafya e. Nou konn kote 400 e. Mesye nou pa ka lach kon sa mesye. Mè fon pou lòk. Mè fon pou lòk. N ap ba malere, n ap ba ti malere k ap travay nan stasyon lasè yo doulè, n ap bay ti malere k ap defann yo nan mache a doulè, mwen m ap fout nou mò nan lari a, m ap fout nou mò nan peyi a. Gade, m pral moutre nou emet la. Nou, kòm nou te konn la mò se jou a, m pral, m pral, m pral demoutre nou l pa t janm on jwèt. Bann frekan kote nou ye. Ou jan on vye komisè masisi. Ou konprann? Apre vye bandi met nan cha vin fè dèk. Em di nou mwen menm apre lagè m kontole blese. Nou konn sa byen. Mal moute nou yon bagay. Selman le mond nou tande l. Nou tande l. Lè m frape pye m ate a mwen menm manman pitit mare senti. Depi m gentan pase mesaj la mwen menm pa gen moun ate a. Menm depi wèm te gentan elanse mesaj sa m pa gen moun atè a alon on moun ou konnen w atè a chay ou on moun ou konnen w atè a e chan spò ou on machann ou konnen w soti ou pran lari sa e chay pa ou m bloke kwadèboukè nan men Roger mwen menm kounya lè Roger vin paka jwenn malere malerèz pou l boule moto lè l paka jwenn malere malerèz pou l bare bal kounya la pran dyeksyon bèk li. Lèl paka jwenn malere malere malerèz poul bay bal map wè sil pap chache kot sous 400 an yo esat fèm fèmen peyi a esat fèm fèmen peyi a men mesye si nou bezwen fè politik epa konsa pou nou fèl non pou yo di wi leta ap travay leta pran reskonsablitel leta ap travay leta ap sesi leta ap sela pou yo boulon vye malerèz chofè moto la sa e travay leta liye e leta ap byen travay la. Bandi a la polis ap batay bandi mouri ok la polis mouri e nan moundal men afè touye malere touye malerèz mesye m vire jwèt la faz alò pinga lè pyem atè a gen plen e m konnen ap gen plen manman pitit mare senti de deyò n ye deyò deyò nèt. Rat pa travèse. Tonnè boule m. Rat pa travèse menm nan kwadèboukè. M pral moutre nou yon bagay. E m konnen rat zo pral pale kaka. Sa kap di byen, di byen. Sa kap di mal, di mal. Sa di byen, ke Bondye beni m. Tout sa di mal tou kou langyèt manman tout sa di mal. E m ret la m wè sa jou m pa viv pou moun mwen menm. Ou sot tande lanmò san jou. An nou poze kèk kesyon, an nou eseye reponn nou menm e an nou eseye fè kèk refleksyon apwofondi sou deklarasyon lanmò san jou a. Poukisa lanmò san jou fè deklarasyon sa a? Gen yon bagay yo toujou di, yon sòt de dikton ki di tou senpleman ke je ak bèt la pa manyenke l. E lanmò san jou toujou gen abitid di fraz sa a, Je ak bèt la pa manyenke l. Lè w manyen ke bèt la, l kapab mòde. Men, fò m di nou byen, lepoukwa de sèt deklarasyon, m ta kapab di sa rezide an kèlke sòt sou operasyon lapolis ap mennen pou kapab trake 400 mawozo e alye. Lèzòm de 400, lèzòm de Vitelòm e konsò. Donk, lefèt ke. Nan dènye tan sa yo la, lapolis ap bay nèg yo anpil mò paske jounen jodi a m ta kapab di nèg 400 mawozo yo, nèg Vitelòm yo ap konte anpil mò. Lefètke lapolis ap bay nèg yo mò, paske anpil kote lapolis pote boure, ebyen se gason k ap tonbe. Èske se pa sa ki sisite kolè, lanmò san jou pou fè yon deklarasyon konsa? Paske lè w nan yon batay. Ou wè, ou sou wout pou pèdi anpil sòlda, ou kapab deplwaye yon strateji oubyen aplike yon strateji pou di enmi an ekoute il fo fè an stop. Si w pa fè sa, mwen menm m konn sa m pral fè. E, le sèl rekou pou mesye 400 mawozo yo, m ta kapab di se bay popilasyon an mò. Touye moun nan mitan popilasyon an donk lè gen 2 3 moun ki kòmanse mouri la lapolis kapab flechi pou di ekoute nèg yo ap bay mò wi la nèg yo ap bay popilasyon an mò donk fòn ta fè yon kanpe sou operasyon an sinon nèg yo ap kontinye touye moun eske n konprann donk m panse ke pa le fèt ke lanmò san jou ap pèdi anpil sòlda alò nèg 400 mawozo yo ebyen sa kapab konstitye tou yon sòt de Presyon pou di lapolis fon kanpe nan operasyon. Eske n konprann? Donk, deklarasyon sa se yon sòt de menas, li an menm tan tou yon iltimatòm. Si w vle kontinye, w kapab di ben se kapab yon estrateji pou fè lapolis fon kanpe nan kad operasyon l ap mennen. L'autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'il va passer à l'action vraiment? Ha! Sa mwen m pa anvi di non. M pa anvi di non paske nou wè lè nèg yo te fè deklarasyon kòm kwa y ap vini nan plenn nan, ki sa k te fèt? Yo te parèt. Lè yo pale yo di yo pral tèl kote, yo parèt. M pa ka di nèg yo p ap vini. Kounye a la a. Se popilasyon an k pou veye kò l. Se lapolis ki pou redouble defò e de strateji pou kapab pase a laksyon. E pi son atitid atravè sèt deklarasyon, ben on l konè tou senpleman, se kèlken ki è trè trivyal atravè sè di. Donk pa gen kesyon de swanye langaj, lè mo ki vyèn, e byen li di yo tou senpleman. Eske nou konprann? Brèf. Kounya la nou pral fon tounen sou deklarasyon chèf polis la Frantz Elbé. Donk. Nou pral kite w avèk deklarasyon l te fè nan kad konferans pou laprès lan kote l t ap bay bilan e eksprime tou yon sòt de satisfaksyon aprè 6 mwa li nan tèt enstitisyon an. Men sa se pou lafen. Si nou an chita sou deklarasyon Frantz Elbé ki di ke l ap pase a laksyon donk i va trake lè bandi. Kelkeswa kote w ye, lapolis ap rive sou ou, y ap trake w. Kounye a la, tou si w chita sou deklarasyon lanmò 100 jou a, m ta kapab di, moun sa yo, yo anonse les couleurs. Le chef de la police, il a annoncé les couleurs. Le chef du 400, li anonse les couleurs. Men finalman qu'est-ce qui va se passer? Popilasyon an mèt atann ni pral gen anpil bagay. Pral gen anpil bagay atè a. Donk, se popilasyon an ki pou veye kò l. Paske lapolis di li menm li pap bat ba pou mesye sa yo. E mesye sa yo menm tou tanzantan ap fè presyon pou dire ke ben yo pral touye moun nan popilasyon an. Paske lè lapolis ap jennen yo anba bal konsa, ebyen sèl rekou ke yo genyen se pase a l'aksyon. Touye de twa moun nan popilasyon an pou kapab di lapolis fon kanpe. Brèf, Semèn kap vini an la, donk apati de demen, bagay yo ap vrèman grav nan Pòtoprens. Sitwayen pòwoprensyen, veye kote nap met pye nou. Ok! Sitiyasyon nan Petyonvil, patikilyèman nan Bwa Mokèt. Anpil zòn nan Petyonvil kòmanse konn sak rele ensekirite. Petyonvil jiske la, m ta kapab di ki prezève yon imaj. de vil delit. Men depi kèk tan la a gon batay kap fèt pou kapab gate Petyonvil. Nou sonje sak te pase nan mwa ki sot pase yo la a, m kwè nan Girardo. Anpil lòt zòn ankò, nou raple nou sa kap pase. Ebyen fòm di nou ke avan yè swa, gen yon ti zòn ki byen pezib ki rele Bwa Mòkèt, o nivo de Petyonvil. Dè zòm zame. Yo pote boure nan zòn sa a, m kwè yo touye 3 moun. Pami 3 moun sa yo gen yon sitwayen ki ap batay jou e nwi pou dire ke e pou anpeche bandi vin fè baz yo nan zòn nan. Sitwayen sa a li menm li pèdi lavi l. Nèg yo vle atou pri enstale yon baz bandi nan blòk sila. Ebyen fò n di ke. Depi jou sa a, anpil moun bwa mòkèt pran kouraj yo ak de bra. Baton, manchèt, wòch nan men yo pou kapab veye move grenn. Paske moun yo di, yo prefere mouri olye pou ta kite baz bandi vin enstale nan blòk sila. Tande byen lapolis. Wout pou monte Montay Nwa a, lè w rive nan kafou a, pou antre. pou ale bwa mokèt, pou ale malik. Fòk genyen yon euh, fiksasyon tout patikilyè sou wout sila paske wout sa ne pot bagay ka fèt ladan. Kidnapping ka fèt ladan. Vòlè kapab kanpe nan kwen la pou fouye moun. Donk, nou swete ke genyen yon prezans polisyè o nivo de blòk sila a paske moun yo kòmanse ap plenyen. Zòn Leyogàn nan li menm la a, gon aksyon ki fèt kote ke plizyè nèg parèt, yo koupe tèt yon jenn gason. Nèg sa tap jwe domino yè swa, epi plizyè nèg parèt manchèt nan men yo. Sa w tande a la a, yo pase a laksyon, yo koupe tèt jenn gason sila a. Poukò ontil fè sa? Sa se la grand kestyon. Eske te gen yon konfli antre mesye sila yo? Aparaman, premye bagay ou kapab di tèt ou, se ta kapab yon règleman de kont. Men alabaz, ou pap konnen ki sa k te pase. Tèt chaje. Yè a Dèlma 33, lapolis tire 2 jenn gason. Nèg sa yo te vin vòlè. Yo te gen zam sou yo ansanm ak moto. Nèg yo dechennen, yo anraje. Men ekoute, lapolis li menm, li konn souvan la nan bon moman yo. Jisteman pou kapab stope bandi, pou kapab stope vakabon paske. Jan bagay la ye la, bagay la dejenere nan Pòtoprens e tande byen, lapolis pa prèske arete moun ankò. Mesye bandi yo, mesaj pou nou, gen anpil foto ki deja nan men lapolis. Depi w wè lapolis met men sou nou, paske gen yon nouvo konsèp ki rele chanjman de tir. M kwè se CIUS wi ki te vin avè l. Ebyen kounye a bagay yo chanje. Depi w tonbe anba men lapolis, Se bal. Eske nou konprann? Sa vle di, la polis li menm li pa vle arete vagabon. Lè, li fin arete moun sa yo jodi, se kòm yon panye basket. Arete yo jodi, epi yo tonbe demen. Sa vle di, yo sòti. Bref, la polis li menm li pa ap jwe nan dènye moman sa yo. Hay dosye Sandro Martelly tèt chaje wi la. Nap tounen sou kesyon ensekirite a wi men la nap fè juste yon petit tranzisyon avèk dosye Sandro Martelly. Fòm di nou ke anpil moun kontan paske m fè yon emisyon map gade anpil mesaj de kòmantè pou dire ke se pa sa sèlman pou yo te fè yo, yo te do touye yo. Pitit Martelly yo mezanmi yo gen avè nou? Tèt chaje. Si gon moun ki gen pwoblèm avè nou, se ta Michel Martelly. Ebyen fò n di ke le plus triste ankò se ke manadjè a li menm li mouri. Robertha, ebyen l pèdi lavi l e se sou kabann lopital. Men aparamman ti mesye yo te ka mouri tou paske e machin sa a yo te anvi ale ladan l apre yo fin bourade, chifonnen Sandro. Ap gade m wè mayo k sou Sandro a. Tèt chaje wi la. Sandro pran bon frap. E pi manager a li menm, li mouri. Bref, e byen, tout mè sempati a sète fami. Se konsa tou, si Sandro te tonbe, Yani te tonbe, nou tap di sempati a moun sa yo tou. Bref, paske, bay la rèd nan peyi d'Ayiti, moun se mizè. Ensekirite moun ap mouri Ebyen La famiy Martelly yo menm Se enjoy yap enjoy Sa vle di ke lè yon nèg ou dirijan peyi sa alò pase Se piye ou just vin piye Epwi toutè fini Tèt chaje Fiziyad nan New York Pandan nou aletranje Ebyen fòn di ke Omwen 8 mò nan yon fiziyad nan yon sipèmache nan Buffalo samdi 14 me 2022 an New York, Etazini, Fiziyad an kaskad nan peyi sila kontinye. Omwen 8 moun pèdi lavi yo nan yon fiziyad nan yon sipèmache Buffalo nan New York, yon sous federal chaje aplikasyon lalwa deklare bay cnn te gen omwen 8 moun nan yon fiziyad ki fèt nan yon sipèmache Tops nan Buffalo samdi aprèmidi. tirè prezime a, li plase an gard a vu. Anketè yo ap egzaminen pretandu manifest ki pibliye an liy nan kad ankèt sou fiziyad de mas nan Buffalo. Pwopriyetè mache Buffalo a di li choke, atriste an menm tan pa fiziyad sila. Yo gen sekirite lakay yo tou. Sof ke yo aranje yo pou ke. sa pa menm jan avèk peyi Dayiti. Evans Lescouts Flair entèdi pou kite peyi Dayiti. Nou konnen li genyen chaj de pedofil ki retni kont li paske gen plent yon jenn ti gason ki te nan lekòl Sen Lwi te pote kont Evans Lescouts Flair. Sa date wi, m ta kapab di paske jenn ki pote plent sa fò l nan karantèn jounen jodi a. Ebyen. Evans Lescouflair, Eske syèl la tonbe sou tèt li? Ben sa se la grand kestyon. Ben ekoute, komisè gouvènman mande pou yo mennen Evans Lescouflair ba li. Paske se yon nèg ki te toujou renmen ti moun, pa ke ti moun, dapre enfomasyon yo, se pa mwa ki e di sa. Men se tout enfomasyon kap sirkule, e yo akize l de sa, de pou son jenn gason ou byen potan, e byen Evans Lescouflair ap rive sou ou. son timoun, ebyen, veye kò w. Tankou jan kanaval la te di, kenbe pantalon w, leskouflè nan zòn nan. Antouka leskouflè pap kapab kite peyi an toutotan lajistis pa tranche sou sò li, se sa komisè gouvènman an li menm mande. Wè kache Vitelòm! Hum! Premyeman, batay 400 mawozo ak Vitelòm, Vitelòm pran bal nan pye l kouri. L al kache yon kote. Vitelòm mande antant. Nan dènye moman sa yo la, se lapolis ki lage koukou wouj dèyè Vitelòm. Men ki kote Vitelòm kache. Tande byen, lapolis ta kapab okouran de zòn Vitelòm kache a. Se pa pènye. Men sou moute an pe pli ro, ou kapab gen yon maksimòm enfòmasyon sou kote Vitelòm ye. y a des proches qui sont toujours là pour sauver Vitelhomme. Men Vitelhomme pa nan bon situation. Li nan mauvaise situation an jounen jodi a. Menm lè w tande ke gen kidnapping kap fèt, nèg yo ap fè kòb, men ekoute, Vitelhomme nan yon situation trè trè trè délicate. Gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen, Men sa ki evidan map kite la polis fè travay li paske gen bagay sou di yo m ta kapab di ebyen eh se kanpe ou kanpe travay la polis. E ou pral mete la polis nan difikilte pou kapab chache a nouvo. E gen moun lè wap chache yo se Robin des Bois ke wap chache. Konpranne byen. Bòn chans a 3 vitelòm. Kontinye mete kò anba raje. Bòn chans a vou. Le polisye ki kontinye ap chache Vitelòm moute antèn nan. Brèf, fò m di nou ke gen anpil ekzaksyon k ap fèt anlè a. A wè, gen yon zòn kwèk rele Bodwi, alò m pa konnen si m byen pwononse li, genyen plizyè nèg 400 mawozo ki antre nan yon kay. Gen machin nan lakou a, baryè a fèmen, lè nèg yo frape baryè an, pa gen moun ki reponn. Men mèt kay la te anndan kay la. Li pa fè bri. Lè nèg yo rive, nèg yo pete pòt machin nan, yo antre, eseye stat machin nan, machin nan pa stat. O bout di kont, nèg yo kòmanse pete bal nan lakou a, nan kay kote mouche a ye a. Avèk espwa ke kèk moun ta kapab soti. Yo ta kidnape l. Mesye a rete la, li pa fè ankenn bri. Jiskaske nèg yo ale. Nou imajine, sa se youn nan ti kal egzaksyon k ap fèt anlè a. Tanzantan, moun ap plenyen, tanzantan, gen yon kouri, tanzantan, se pwoblèm. Donk, moun Gwojan, moun Metivye, moun Bwa Lendi, moun tout lòt kote anlè sa yo, moun Pènye, bagay la vrèman, vrèman rèd pou yo. Yo pa konn ki sen pou yo rele. E ou imajine ou gen yon seri de moun ki nan zòn sila, y ap soti, e ben se sou plas piblik yo pral dòmi paske yo pa gen moun lòt kote. Se la yo deja enstale. Pwoblèm. An tou ka, an vas kite. Chak fwa nou tande yo, sa bay yon ti espwa. Menm lè se manti. Paske anpil fwa, Lè Jout te premye minis, lè w tande l, ou gen yon ti kal espwa wi men apre 2 3 jou ou di se manti. Ou retande l ankò, ou di bon n ap tann, lè w gade ou wè se manti. Leon Charles pale, ou gen yon ti kal espwa. Men apre ou wè se manti. Kounye a Frantz Elbé li menm se li menm ki a la manèv. Ebyen n ap tann ni. Pa bliye m di nou ke m gen yon gwo entèvyou. Map lage lundi randevou 2 zè sou chanèl RL prod lan pou nou kapab tande tout sa ki pral fèt. Matisan ranje kòw, 400 mawozo ranje kòw, gran ravin ranje kòw, Delma, Maya, Belè ranje kò nou, eske m ka di site solèy, e banm di laplèn pito ranje kò nou pral gen bagay. Daprè chèf polis la wi. Paske lè m repete fò m di daprè tèl moun paske se pa mwen ki di sa. On se kite avèk dènye konferans chèf polis lan te prezante. Jodi a nou estime ke li ekstrèmeman enpòtan pou ke nou pale avèk popilasyon an. Aprè 6 mwa, rekòmandman an. Gon responsablite anvè popilasyon an, donk se yon devwa pou ke jodi a nou vin di l kijan lapolis la ap mache, kijan lapolis la ap kwape bandi. Li enpòtan pou ke nou pale ak popilasyon an jodi a. Kòm nou konnen l, mwen pran kòmandman lapolis la 21 oktòb 2021. Lan yon moman ki ekstrèmeman difisil, kote ke sitiyasyon politik peyi a te ajite, kote ke lapolis la a lenteryè de nou menm te gen pwoblèm, polisye demoralize, gen yon, te gen yon kasur ant wo kòmandman an e baz lapolis la. Ki vin ban nou kreyasyon 2 sendika. Ki vin ban nou pi devan mouvman 509. Se te yon moman ekstrèmeman difisil. Nou te pran responsablite nou e rapidman gen de mezi ke nou te pran. Premyèman, nou monte yon nouvo kòmandman, yon nouvo wo kòmandman. Fistrasyon yo, yo lejitim. Men kòm nou lan yon sitiyasyon spesyal, nou te mande polisye yo pou fè yon depasman de swa. Mete de kote fistrasyon ke yo genyen, men an nou fè yon sèl anndan polis la pou nou goumen kont bandi e chanje trajektwa sitiyasyon ensekirite peyi a t ap travèse. Rapidman, polisye yo reponn. Yo pa sèlman reponn nan bouch men yo reponn atravè de zak ke yo ap fè nan lari a, de jan yo angaje yo nan lari a. E gras a mobilizasyon sa, gras a motivasyon o nivo baz lapolis la, gras a inite ki genyen anndan wo kòmandman, gras a inite ki genyen anndan lapolis la kote baz lapolis la fè on sèl. avec vos commandement pour nous gommer contre la sécurité. Ça permet que y un ensemble d'opérations que la police réalise à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Et ça permet que nous ayons des résultats concrets Côté que 4998 arrestations faites pour plusieurs causes. Kidnapping, assassinat, dwòg, detansyon zam ilegal, elatriye. Nou arive sezi yon bato nan kad lit kont dwòg, 25 kilo kokayin nou sezi, 658 kilo de mariwana. Nou sezi pandan 6 mwa 234 zamafe. Nou gen posiblite ekspoze pli de yon san senkantèn la a, ke n ap gen posiblite pou n al gade yo. Se de zam ke nou sezi o kou de operasyon ke nou deklanche yo. Tout 248 la, tout 234 la pa ekspoze la a, men an grann pati, an grann pati yo ekspoze ke nou ka. Gade yo. Malerezman, okou doperasyon yo, gen 94 bandi ki blese mòtèlman nan kad echanj avèk lapolis. Gen 21 veyikil ke nou rekipere, ke yo te vòlè ke nou rekipere yo. Avèk plizyè moto ke nou rekipere ou di mwen konfiske. Nou sezi lajan tou. Nou sezi 78 mil 520 dola ameriken. Nou sezi 34 milyon 220 mil 575 goud. E ansanm doperasyon sa yo ke nou reyalize a pèmèt ke nan mwa davril la nou gen yon bès konsiderab nan ka kidnapin nan peyi a, spesyalman nan zòn metwopolitèn. Gen de ti pwogrè k fèt. Vil yo, pwovens nou yo sou kontwòl. Zòn metwopolitèn nan ap goumen chak jou kont bandi. E nou pran responsablite nou pou n kontinye lit sa a. N ap fè yon ti pase espesyalman sou dènye ensidan ki rive onivo Plèn Dimitri sa. 24 avril, 2 gwoup gang afwonte. Rapidman lapolis deplwaye e pran kontwòl zòn yo. Echanj de tir fèt, 54 arestasyon fèt, 16 zam sezi e gen plizyè bandi malerezman ki blese mòtèlman. Nou konfiske 7 veyikil. et partenaires que nous gagnons sur le plan international, aidez-nous à commencer le processus de renforcement de capacité opérationnelle de la police. Là. La formation continue avec dotation équipement spécial pour unités spécialisées, pour brigade d'intervention dans le commissariat et tout policiers à l'échelle nationale. Nan espas de travay polisye yo, nou kòmanse travay pou ke nou amelyore kondisyon travay yo. Se sa k fè ke gen 19 lye de polis ki reyabilite nan peryòd ke nou la. Nou genyen 3 ki reyabilite nan Grandans, 13 reyabilite nan Lwès, 2 inite espesyalize, Boy avèk Simo. Epi nou gen youn ki fèt nan Nò. Toujou nan kad pou n amelyore kondisyon travay polisye yo, nou te moute yon komisyon ki pou reflechi a yon pwopozisyon o gouvèneman konsènan lendamnizasyon dè polisye blese, viktim okou de operasyon. Ou di mwen e andwa de polisye ki mouri okou doperasyon nan kad sèvis yo. Nou te konstate e nou konstate ke lè polisye yo viktim, yo alamèsi de yon bon papa direktè jeneral, yon bon papa minis finans, yon bon papa otorite politik. Donk se sa k fè ke komisyon sa a te monte e fè de refleksyon pou ke nou gen yon kad legal ki fikse responsabilite Leta a pa rapò a sakrifis e angajman polisye yo ap pran nan lari a. Pwopozisyon an fèt. pou ankouraje polisye nou chak jou k ap riske lavi yo nan lari a. Nou toujou pale e n toujou ankouraje konstitisyon de yon grann famiy polisyè. Nan sans sa a, nou kòmanse ap reflechi deja pou lapolis la genyen pwòp koperativ li. N ap kòmanse pa yon koperativ de konsomasyon. Refleksyon yo kòmanse fèt. Ansanm de travay kòmanse fèt. Nou menm gen de otorite ke n kòmanse konsilte. Konsèy nasyonal koperativ ki ap ede nou nan kad elaborasyon dokiman yo. Nou kòmanse rankontre avèk de otorite, gouvènè bank santral ki pwomèt nou sipò teknik Nou espere pa lontan lapolis la ap gen koperativ pa l kote paran polisye, polisye gen posiblite pou al achte sa yo bezwen. Tout sa m sot eksplike la montre ke lapolis la antre nan yon pwosesis pou ke Nou anpwente vwa de devlopman pou ke nou gen yon polis ki pli responsab, yon polis ki plis pwofesyonèl, yon polis ki apolitik. Nou bay garanti jodi a, nou kòm polisye, nou bay garanti jodi a ke lapolis la pap alasòld de oken gwoup politik ni oken sektè anndan popilasyon an. Nou bay garanti, polisye yo, ekipman ak materyèl ke yo genyen a la dispozisyon yo, y ap rete inikman o sèvis popilasyon an. Yon lòt fwa, n ap pran angajman fòmèl pou n goumen kont gran banditism avèk dènye rigè, pandan ke n ap respekte dwa tout moun. Lapolis ap goumen tout ap goumen kont tout kalite bandi, san distenksyon, san l pa bezwen konnen lan ki sektè bandi sa yo ye. Tout moun k ap kominike chak jou avèk bandi se bandi. Tout moun k ap bay lajan, zam, minisyon ak bandi se bandi. Chemen Bouton. Se chemen malè. Prekosyon pa ta bon. Moun ki vle ke yo respekte w, dabò ou respekte tèt ou. Pa t di nou pa t konnen. Pou n fini, n ap mande popilasyon an kontinye kwè nan lapolis li, kontinye ede lapolis la pou l ranfòse l. Pou l ka ban nou pi bon sèvis chak jou. Pa Matisan Matisan nou konnen ke se on katye. Se pòt dantre plis ke 4 depatman. E on gran pati nan depatman Lwès la. Sitiyasyon sa a enfliyanse tout aktivite nan zòn Gran Sid la. Lib sikilasyon biznis enfliyanse. Se yon sitiyasyon ki preyokipe gouvèneman an, popilasyon an, lapolis an jeneral. Nou konnen ke popilasyon an about, li pa ka tann. E enpasyans sa a li jistifye. Nou konprann li. Nou tou senpleman ap mande popilasyon an kwè nan lapolis. N ap mande yon ti tan tou kout. M konnen nou enpasyan. Men n ap mande yon ti delè tou kout pou ke sitiyasyon an remedye. Paske lapolis la ap travay avèk gouvèneman an sou kesyon spesyal sa a. M kwè pa lontan sitiyasyon sa ap rezoud. Nan mezi ke nou pran pandan ke lapolis la ap goumen kont bandi nan lari a, paralèlman a lentèn enstitisyon an gen de mezi ke nou pran pou aseni enstitisyon an. Nou te mete sou pye yon komisyon ki pou pèmèt ke n evalye resous pèsonèl nou. Gras a komisyon sa a, gras a rapò komisyon sa a pwodui, nou retounen nan ministè finans 5622 chèk ki totalize 108 milyon 998 mil 183 goud. Rapò sa a pèmèt ke nou retounen 1.313 kat de debi, bnc, ki totalize 158 milyon 310 mil goud, ki fè yon total de 267 milyon 308 mil 183 goud. Mezi sa yo pèmèt a enstitisyon an rapidman pran angajman pou l ogmante rapidman prim de ris, pou polisye nan inite espesyalize yo e brigad dentèvansyon atravè peyi a. Gras a komisyon sa, rapò komisyon sa, nou rive ranvwaye 1,187 polisye e anplwaye administratif. Dont gen 1,013 polisye e 174 anplwaye administratif. Pou koz abandon avèk lòt koz. Konsènan ki koz. Ki fè ke polisye yo ap pati konsa ou di yo abandone enstitisyon an. Donk, pèdi 1000 polisye ke ou fòme e ke leta envesti ladan yo e pi yo kite enstitisyon an, kòm nou sot pale de prensipal koz se abandon e gen anpil ladan yo, yo kite peyi a. Nou pa ka repwoche okenn moun k ap chache byennèt li. Donk, li revyen a nou menm onivo enstitisyon an, a nou menm onivo Leta a pou ankadre lapolis la mye, pou ankadre polisye yo mye, pou ke lè n envesti nan yo, pou ke yo rete a la dispozisyon de peyi a. Mwen se Jean Junior Celestin map travay pou jounal Le Nouvelliste. Mwen tande pèspektiv lapolis la genyen tankou yon koperativ nou ap chèche mete sou pye, lapolis la kap pran wout devlopman men kann ètil de materyèl pou polisye yo? Nan pou lapolis ta travay blende, zam etc. N achte, nou pa achte, kisak pase? Nou pale de transfòmasyon anviwònman sekirite peyi a. Otrefwa, bandi yo te konn fonksyone avèk am de pwen. Gen yon transfòmasyon ki vin fèt nan menas yo. Nan mwayen ke yo genyen a dispozisyon yo. Bandi yo de no jou se avèk avèk zam de long pòte ke yo genyen. Etan done ke anviwònman sekirite a chanje, transfòme, enstitisyon lapolis la tou dwe transfòme. Sou plan legal, sou plan ranfòseman kapasite operasyonèl enstitisyon an. E nou kapab di Pwosesis transfòmasyon lapolis la pou l reponn a egzijans moman an, li anklannche. Se sa k fè inite espesyalize nou yo konstamman an fòmasyon, fòmasyon kontini. Gouvènman an apèn konsanti de debou konsiderab pou fè akizisyon ekipman e materyèl pou lapolis la. Nous sûrs et nous espérons que dans le cours du lait, équipement, ça, matériel, ça, à la disposition de la police. Donc la police là a renforcé, avec appui gouvernement, la police là a renforcé sur le plan opérationnel. E twazyèm kesyon, twazyèm kesyon mwen chè. E ki medya ou? Mwen se Dimanche Robest, map travay pou Radio Tele Zenith an menm tan ajan Saline Til Ti Kanfou. E kesyon ke m ta renmen poze avèk ou Eta Majo a, e nou konnen sa fon bon bout tan zòn Site Solèy pa gen okenn komisarya, ki ap fonksyone la li. Gen zòn tou Lasalin, anba lavil la, se de zòn ke nou konstate ke leta remèt avèk bandi. E souvan tou gen de moun ki di ke, se dezyèm volè kesyon an, lapolis lan lè l ap fè operasyon, yo gen kèk bandi, ke yo menm yo eseye rantre an kolaborasyon avèk yo. Kisa ou kapab di sou ansanm de pwoblèm sa a Desir? Sitou kesyon komisarya Site Solèy. Nou konnen ke te genyen yon ansanm ensidan ki te rive nan 5 de zòn. Site Solèy se youn ladan l, kote ke lye de polis yo te sakaje, piye. Men lapolis la pa rete bwa kwaze. N ap travay de fason aske pou ke zòn kote popilasyon pa ka viv nòmalman, pou ke nou entèveni. O Reokipe komisarya e soukomisarya yo pou ke n ka bay popilasyon an sèvis N ap di yon lòt fwa ke lapolis la ap trake tout kalite bandi kèlkeswa nan sektè ke l ye a Lapolis la pa gen pou l Pou l kolabore a okenn gang jamè e jamè de lavi. Responsabilite nou se goumen kont gang, goumen kont bandi chak jou e n ap fè l, n ap kontinye fè l. E nou pati pou yon katriyèm kesyon e yon tròt n ap mande yon ti silans tou piti pou ke nou kapab San pwoblèm nou pran kesyon an. Mèsi. Bonjou DG, m se Michelet Xavier, m travay pou Vizyon 2000. M ap jis retounen sou kesyon plenn di kiltsak lan. Moun yo enkyè piske gon vwès k ap sikile le fèt ke youn nan kay yo di l ap retounen. Donk lapolis fè travay la. Men nan kisa popilasyon an kapab espere de prezans konstant lapolis nan zòn nan puiske soti Bon Repo jiska Kazo, nou pa prèske gen antèn nan zòn sa a pou n ta di gon prezans polisyè ki plizoumwen stab ki vizib pa egzanp nan zòn legliz katolik lan, n ap pale de zòn ki plis bezwen moun yo kòmsi pou moun yo kapab sikile yo. Mentnan ou di tou dezyèm kesyon kidnaping nan li fon bese, m poko genyen 3 jou depi m fè yon repòtaj sou ogmantasyon ka kidnaping yo. Kisa m kisa ki dwe konprann ak sa nou gen kòm done avèk sa popilasyon an li menm l ap swiv la? Mwen di klèman, pou mwa davril la, gen yon bès konsiderab nan ka kidnapin. Si w gad done mwa davril la a done mwa pase yo, w ap konstate l. M swete ke w konsilte statistik yo. Se vre, nan premye semèn mwad me a, gen de ka ke nou anrejistre e gen anpil ka tou ke nou devye. Hier, o nivo Kwadèboukè nou devye kalme kidnapin, n arete moun. N ap di popilasyon an ke lapolis la mobilize pou garanti sekirite l. Pou kesyon sa k ap pase nan plèn nan, n ap di ke lapolis pran sa an men rapidman pou evite ke sitiyasyon an dejenere. N ap rasire popilasyon Laplèn nan ke n ap ranfòse dispozitif de sekirite a chak jou e chak jou n ap bokou pli menasan anvè gang lan plèn nan. Fò lòd retabli, lòd kòmanse retabli e fò nou kontinye jiskaske nou pran kontwòl total plèn nan e rès zòn anndan peyi. Gen nouvo antèn DG? Pardon? Yes, gen nouvo antèn ke nou pral etabli nan yon seri de zòn estratejik. Lapolis la gen pou devwa pou ke li ale vè popilasyon an. Donk, nou dwe travay chak jou pou ke nou bokou pli reprezantatif. Asavwa,